Ou menm ki gen fanmi ou aletranje, zanmi, oubyen k te tcheke yon moun pou te aplike pou ou nan pwogram Biden nan, lè moun sa rele ou li di ou konsa ou bon wi, M pral voye otorizasyon vwayaj la pou ou avan menm ou kòmanse ranje malèt ou, avan menm ou pran direksyon ayewopò Tousen Louvèti, oubyen si ou pa ta nan peyi Dayiti, nenpòt lòt èpòt nan Karayib la. Tande mesaj sa a ak anpil atansyon paske m pa vle pou w al wont ni pou lapolis al arete w. Se ekstrèmeman enpòtan, jan ti pwovèb kreyòl la di, pa tann dòmi nan je w pou tann kabann ou. Medam, madmwazèl e mesye, depi w fè pati de gwoup moun sa yo, dezole, menmsi ou aplike, ou apwouve, Ebyen ou pap kapab travèse airport pou rantre Ozetazini Damerik. Se pa sèlman Fantom 509 non, gon lòt kategori moun tou. Rale chèz ou, Fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi, m pral ba ou tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map diw mèsi Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn videyo zanmi pa ou Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè, e kont sa ki se te Kaptenn anba kabann. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se vaz. Ann pati krikrak pou nouvo kont nou genyen. Abiye san sòti Abiye san sòti, pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi. Jan ke m te anonse w avan menm ou ranje malèt ou pou pran direksyon èpòt, zanmi an rele w, fanmi an rele w, li voye otorizasyon vwayaj la ba ou, li enpòtan pou ke ou tande mesaj sa. Frè e sè byeneme, nou konnen gen de moun yo aplike pou yo men malerezman se moun lòtbò a ki te mete imel li tout bagay nèt, donk moun sa rete l ap tann pou moun sa ba l on kout fil pou l di l kòman dosye yo ye, èske l apwouve a èske l pa apwouve. Konsa tou gen de moun nan peyi Dayiti ki bay gwo lajan, peye moun pou kapab aplike pou yo. E moun sa yo yo peye pou ke moun sa kapab aplike a pèp ayisyen, moun sa yo pa konn anyen yo just chita yo ap tann papye yo sèlman pou yo debake èpòt pou ke yo vwayaje yo ale. Ou konnen dosye kòripsyon? Oo, bon, m pa kwè gen lòt nasyon ki ko fò nan bagay sa a pase nou lè zayisyen nan dosye rakèt. Ebyen medam, matmwazèl e mesye, gon seri de moun nan peyi a, lè w tande yo bay yon lòt aplike pou yo, yo peye lòt la, Ou byen gen kèk zanmi k ap blofe yo ki di m aplike pou ou pase yo tèlman kole nan kò zanmi an yo di ebyen fò m antre fò m antre fò m antre degaje w fil pou mwen s on gwo opòtinite degaje w degaje w ebyen moun sa a yo konn al fè fake papye pou moun nan pèp ayisyen donk avan menm ou debake èpòt lè moun sa rele w li di w ou bon ou kòmanse fè malèt ou menm li enpòtan pou w tande mesaj sa a. paske gen sa ki rele fek otorizasyon vwayaj la. Si son fek otorizasyon vwayaj ou gen nan menw, ebyen imedyatman ou rive èpòt, donk ajan imigrasyon yo pral tcheke CBP ou an, e depi yo rive yo pa wè non sou sistèm nan yo wè w gon fek papye nan menw, yo ka marew mete on kote. Lè sa ou pral wont, tout moun pral gade w, yo pral fè foto w, laprès pral pale de ou. Donk, nan sans sa, li enpòtan avan menm ou debake èpòt pou ke ou tande e gade videyo sa. Ebyen medam, matmwazèl e mesye, kòman ou kapab rekonèt yon vrè otorizasyon vwayaj ansanm avèk yon fek otorizasyon vwayaj? Sa ekstrèmeman enpòtan pou konnen. Gade premye imaj sa a. Frè se sè byeneme, sa a se yon fake otorizasyon vwayaj. Anpil moun ki pase èpòt, w ap di waw men kòman sa a fè fake. Lè w fin gade sa, gade dezyèm sa a pou w wè. Nan dezyèm sa a, w ap wè gen anpil diferans. Men pou w wè yo byen, Pou pa pran nan zannana pou sizann fò mete tèt ou sou zepòl ou kounya la gade byen youn anlè youn anba fake la anlè e bon an pa anba ki endis ki genyen nan chak ki pral fè ke alafen ou detèmine sa son vrè otorizasyon e sa son fake otorizasyon. M pral montre w youn aprè lòt gen plizyè bagay ladan. Lè w gade nan fake la ki pa anlè pèp ayisyen, gade logo a pou w wè. Lè w fin gade logo a anlè, voye je w gade logo a pa anba. Ki diferans ou wè ki genyen? Mhum, m ap koute wi. Ki diferans ou wè ki genyen nan logo a? La ou deja wè Logo fake la pi gwo pase logo vrè otorizasyon an. Sa vle di moun k ap bay fake yo pa panse nou fò, pa panse nou fin bon. Ou kapab twonpe vijilans de, twa, kat, senk moun men, gen kretyen vivan ou pap twonpe vijilans li pase li menm l ap byen byen verifye, l ap tcheke pou l wè pou l pa al pran wont. Gade byen pou wè pèp ayisyen. logo fake la pi gro pase logo vrè a. E pi lè w gade bò logo a ou wè Homeland Security. Lè w voye je w anlè, lè w fin gade l byen pou wè. E pi lè w voye je w anba ou wè yo ekri menm jan. Menm kantite lèt. Men gon diferans. Ou ap kapab wè fake la tèks la pi gra. Gade byen wap wè fake la tèks la pi gra e non sèlman sa tou lè w desann nan vrè a wap wè tèks la mwen gra. Anlè logo gentan pi gwo e tèks la pi gra e lè w desann nan vrè a ou wè logo a pi piti e tèks la pi piti tou. Men sa ki konn twonpe anpil moun Pèp ayisyen nou pral rive ladan talè konsa. Apre logo a ansanm avèk tèks la, ou pral jwenn otorizasyon vwayaj. Donk se an anglè, n ap tradui pou ou. W ap wè tou, nan fek la, tèks la pi gra e pi fonse. Ou poko fò, moun k ap fè fek la. Moun k ap vòlè lajan moun nan, poze w. Ou poko fin fò nèt. E pa panse, ou pral bon sou lèzameriken, fò w poze w. Pase yo menm yo gon sistèm ki byen chita pa panse ou ka pirate l se pa bagay kòmsi nou lès ayisyen n ap fè konsa konsa non Ayi lè yo rive ansanm avèk dokiman yo pral antre nan sou sistèm tout bagay nèt epi voup yo pa wè w dezole y ap mete w deyò y ap mete w deyò y ap mare w. E moun sa a ki te fin di w li fil pou ou bon ou pa gen dwa janm tande l ankò ou pèdi lajan w nan si se lajan ou te peye l. Zanmi sa ou pa gen dwa janm tande l ankò pase se retire l te bezwen retire w sou biskèt li. Medam matmwazèl se mesye lè w rive nan tèks la fòk mwen di w tout sa ki ekri nan tèks otorizasyon vwayaj ki fake la se menm li menm ki ekri nan vrè a sa vle di sa a se yon kopi kole. Donk la a, moun nan santi l byen pase. Men, gon diferans toujou. Ou ap wè, nan fake la, tèks la pi gra. Men tandiske nan vrè a, tèks la mwen gra. Tèks la pi piti. Donk, menm si ou son moun ki pa ta konn li, men sa yo li enpòtan pou ke ou byen tande e byen gade yo pou yo pa al mawowe pòt se ekstrèmeman enpòtan e medam matmwazèl e mesye dènye kouk pou touye koukou a se lè w rive pa anba kote ki genyen espas non an dat de nesans alyen nonbè stati otorizasyon vwayaj la ap ekspire. Ou kapab wè jan pati sa fonse, fonse, fonse, fonse. Tandiske lè w ale nan vrè a, li on ti jan fonse men li pi piti. Karaktè a li pi piti. Donk, lè ke moun nan ba ou fake la, li ba ou, li mete non ou kote pou l met non an, nan dat de nesans lan li mete l egzakteman, nimewo paspò a li mete l egzakteman, nan stati a pèp ayisyen gen yon remak pou fè. Lè w gade estati a, ki sa l mete pou moun an? L mete selibatè. Eeyy! Ala traka pou lave kay tè! Moun nan mete selibatè. Li genlè se pa, li genlè te panse se estati matrimonial, li mete selibatè pou moun nan. Pase pou moun li t ap ranpli a potko marye, l te seliba, pèp ayisyen. Li te selibatè, nou pa nan rans. Etandiske nan vre a, frè e sè byeneme, Lè w gade stati moun nan, nan vre a lè yo ekri stati, ki sa ki ekri anba stati a se otorizasyon apwouve. Otorizasyon ki stati men mwen otorize pou m vwayaje. epi lòt fake la yo mete ou se selibatè. Si tout si tout fwa ou gou otorizasyon vwayaj nan mou epi ou wèl make selibatè dezole reste chez toi moun nan son fake otorizasyon l ba ou. Moun nan bon sou ou l manje lajan ou nan pase vrè a lè ke yo mete statu y make otorizasyon apwouve. Men kounye a la pèp ayisyen, li enpòtan lè w ale nan vrè a pou ke ou gade kote ki make alien number a, pou gade kòman l ekri. Li ekri ALIENNUMBER pa gen problem lè ke w tounen nan fek la silvouplè ou pral gade koman l ekri li ekri a 2 zèl i a n eske w wè donk lè ke se kou w ap fè sou moun lè ke se vòlè w ap vòlè ap toujou gon erè Ap toujou gen erè donk. Alien pa ekri konsa. Epi lè w ap gade alien number a gon PY ladan. Gen plizyè otorizasyon vwayaj mwen m pa janm wè P devan yo. Donk frè se sè byen eme ou menm ki gen moun ou ki aletranje ki di w yo aplike pou ou. Gon pakèt moun sou rezo sosyal yo k ap aplike pou moun. Donk, li trè trè enpòtan, lè ke w fin voye lajan bay moun sa a pou l aplike pou ou a, lè l di w ou bon, moun sa a pa t pran imel nan men w, sa vle di ou pa ka suiv okenn demach. Lè ke l te aplike pou ou a, li pa ba w nimewo kes la. Epi li just rele w apre kèk jou oubyen apre yon mwa li di w, Bay yo ton bonbon wi m pral voye otorizasyon an pou m regle tout bagay pou ou nèt. Enben, ma soeur, mon frère, lè l voye otorizasyon sa, li enpòtan pou w verifye, pou w gade pou w konnen èske se vre, èske se pa yon fake. E fòk nou trè entèlijan tou puiske dosye a gen plizyè etap ladan. Pase lè ke yo fin di w konfime, yo voye deme l ba ou, ebyen, pou al sou CBPOne, pou al voye foto paspò, pou al skane vizaj ou, eske moun nan si s on fake, si moun sa pa t janm aplike pou ou, li p ap ka rele w pou l fè etap sa ansanm avè w? L ap just di w je n otorizasyon debake èpòt. Pèp ayisyen, li enpòtan pou nou tande pou nou konprann. Se pa sèlman tande moun nan di w li ka fè w vwayaje epi sa w tande a l ap vide la, w ap vide lajan ba li epi li menm l ap ranmase l ap fè w fè makak apre sa li ba w yon fake otorizasyon epi w debake èpòt yo al mare w. Men li enpòtan mezanmi pou w tande jan de mesaj sa yo pou w pa pran nan zannana pou sizann. Chay sot sou tèt, li tonbe sou zepòl. Menm si ou pa ta fè pati de Fantom 509, men gon seri de moun tou, malgre uscis konfime, ebyen, yo pa kapab vwayaje si BP One bloke yo. Ki sa k pase? Ebyen, frè e sè byeneme, li ekstrèmeman enpòtan pou konprann. Gon seri de moun ki la, Moun sa yo, lè w tande yo monte sou rezo sosyal yo, se pa de a twa koze yo pa di. Donk, CBP li menm, lè w tande l ap chèche enfòmasyon sou moun, li chèche tout kote. Yo pa pral pran yon moun ba li otorizasyon pou l pase nan èpòt pou l rantre Ozetazini Damerik epi pou l ap vin deranje sekirite peyi a. Jamè! Pa gen bagay konsa, yo p ap fè yon bagay konsa. Donk an se sans, gen anpil dosye ki pran tan. Pa panse gen de moun nan de twa jou yo bon epi yo pa tcheke pou yo. Yo byen verifye. Yo tcheke nan dcpj si w pa gen vye dosye. Yo tcheke tout bagay nèt. Si w pa t gen kèk manda yo tcheke nan entèpòl. Pa bliye se Lèzetazini damerik. Ann pa pran yo pou stipid. Gon seri de moun k ap menase moun. Gon seri de moun ki la kap defann gang, ou mèt poze w. Pa panse wap kapab pase epi ou pral nan peyi blan tchatcha epi lè w rive pou al fè dezòd pou pa vin tounen w menas pou sekirite peyi a. An menm tan yo di yo ap ede migran, pandan tan sa tou yo menm fò yo kontwole pou yo pa leve yon chatiman mete sou lestomak yo. Gon seri de moun pèp ayisyen yo jwenn email konfimasyon men malerezman CBP bloke yo. Yo pat nan Fantom 509. Men CBP li menm li itilize rezo sosyal yo tou pou l bouske enfòmasyon sou chak grenn sitwayen ki apwouve. Se pa sèlman nan peyi Dayiti non. Nan lòt 3 peyi yo tou ki fè pati de pwogram sa. Antouka mezanmi. Humm kontrole sa nap di se pa selman pou ale o zetazini men li enpotan kan til saji de rezo sosyal yo fò nou kontrole sa nap di fò nou kontrole sa nap poste paske ou pa konnen pi devan si dosye sa yo pa pral tounen yon pèsekisyon si sa w te konn di yo sa w te konn ap poste yo yo pa pral leve kont ou donk avan w fon pòs pandan dènye moman yo la sou rezo sosyal yo reflechi 7 fwa 77 fwa Medam matmwazèl se mesye ensolit nou pou jounen jodi a bagay yo anpil wi non ayisyen kòmanse frape rèd wi kay Biden m dou ayisyen kòmanse frape eeyy gade imaj sa pèp ayisyen m dou lèz ayisyen kòmanse frape eeyy non yo kòmanse frape. Gade koze wi papa. Non ayisyen kòmanse frape rèd rèd kay Biden frèz e sè. Eske w wè? Eske w wè travay yo kounya la yo rive kay moun yo yap tann rad fò rad yo sèch eeyy yap tann rad fò rad yo sèch ou konprann? yap tann rad sou prent kay ou konnen gen kote kay yo pa vrèman twò wo pase sa bèl ti kay bas sitou nan zòn Miami ti kay trè klasik bagay sa yo ebyen moun sa yo fanmi yo te aplike pou yo ki te ki abite nan house you understand ebyen kisa ki pral pase lè fanmi al travay li kite yo lakay yo lave ebyen men kòman yo tann rad yo. Mezanmi fò nou fè ledikasyon moun yo, fò nou fè lelvay yo, fò nou di se pa menm kominote, se pa menm peyi, se pa menm jan. Depi n rive yon kote yo pa ka di men nou. Mezanmi kot sa la pou n pot kay blan, n pa ka kite bagay la lakay. Kite bagay la lakay kounye a la lè w rive gad sa w gen ta al fè. An sa yon gason wi, ayy gade pil pantalon yon gason, sa e pantalon yon gason, mayo yon gason. Èske w konprann? Konnya la yo ouvè rad pèp ayisyen eeyy gade mache sa pa non konnya la yal tann rad sou do kay mais c'est quoi l'histoire dans ce pays ala traka pou lave kay tè papa bagay yo anpil wi. Genyen nèg epe a. Bon, sa fè lontan nou pa tande tip sa a, ankò yon lòt fwa, prezante devan laprès ansanm avèk men longè epe l nan men l, se pa de a twa koze l pa di. Mezanmi, An nou swiv ansanm. Mwen soti remèt a Rektora Inivèsite Leta Dayiti. Se Korespondans la adrese a Rektè a ki mande pou li menm Rektora Inivèsite Leta Dayiti a pran akonpanye byen antandi. Mwen menm, Jean Jacques Lexantus nan demach ki pou fizyone akò yo pou nou ka sòti avèk yon akò nasyonal inik enklizif, yon akò politik nasyonal inik pou ke dorenavan nou pa pale de 50 akò. Men se anba je inivèsite a, se inivèsite a ki pral mennen deba. Akò ke moun nou soumèt la yo rele akò solèy leve, sa se akò pa nou an. Ebyen tout lòt akò yo ap soumèt la e Mesye Fritz Deshommes e Margareth René yo pral mennen deba a syantifikman pou nou fè yon pwopozisyon a enperyalism oksidantal la ki gen nan tèt li kòm la. Donk tout pati politik echwe kounye a, nou wè tout pati politik echwe. Tout sa oksidan an pote dèyè l, legliz katolik, legliz pwotestan, federasyon de bawo, ami, ANMH, Corpuya, tout. Sof Rektora Inivèsite Deta Dayiti a ki pa t janm manb oken akò politik. Fò nou konprann sa. M souliye l pou nou, Rektora Inivèsite Deta Dayiti pa janm manb oken akò politik. Paske l pa dwe manb oken akò politik. Ebyen, kounye a, nou pote dosye a ba li pou li menm, pou l mete tout akò yo chita pou nou ka jwenn yon akò. Men se pa Ameriken non pou ap mennen l. A, m di Fritz Dezòm sa. Ou wè sa? Epe sa e pou Fritz Dezòm mwen pote l. M gon dezyèm la pou Margareth Rony. Se nan revelasyon mistik yo di m men kiyès pou mwen mèt yo pyè. Li vle pran l, m ap ba li l. Paske mwen menm toutotan l wè m sou tè a l pa bezwen pè. Li pa bezwen pè. Ok? Depi Prizdezòm resevwa epe sa a, se yon epe de konba ke l ye, li pa bezwen pè ditou ditou ditou ditou. E si toutoutfwa l pa ta resevwa l? Li gen dwa pa resevwa l. Li gen dwa pa resevwa l paske l gen dwa yon kannannan, yon abòdjò, yon djèdjè, li pa konprann sa k rele mistik. Men si se yon granmoun ki gen plis ke senkant, swasant an, li pa ka konnen ke espas kote l ye a se yon bagay ki mache konsa. Se lenvizib ki mennen vizib. Donk depi l konprann sa, l ap mete pantalon l nan tay li. Li menm li gen dwa gen epe pa l. Atansyon, pa l fòseman epa m nan pou l pran non. Li gen dwa gen pa l la, li gen dwa nenpòt lòt bagay. Men pral mennen deba a Pou nou di ameriken yo kanpe deyò, Core Group kanpe deyò pou nou pran peyi nou. Responsablite a se rektora k genyen l e se mistikman m remèt li l. A pati de mwa dout, mwa dout nou an k ap vini an, se Jacquelin Exantus ki pale, pwofèt nasyonal la, gid la. Tout moun ki pa rantre nan liy pou mennen peyi a nan delivrans li, se mwa out ke m bay, yo tout pral mouri youn dèyè lòt. M pral devan anbasad. Kanada pral pote mesaj pou kominote entènasyonal la, apre sa se tou dirèkteman m genyen pou m ale chèche dènye palye a ki se gwoup bandi yo ok, bandi yo e ti piti yo, e pi piti yo ye m pa pè yo pou menm bwa dan. Ok se sa nou pral fè donk nou pa bezwen gen dout sou sa kote peyi a prale peyi a pa ka efondre inivèsite a la inivèsite a pran chaj lap pran chaj pou nou soti mèsi. Ala kote gade moun fou papa se peyi dayiti heh aah solèy la genlè kouche anvanl leve akò solèy leve akò katepees. Akò maklòklò, akò lari, heheheheheheeh, anmweyy, anmweyy, anmweyy, pote m sekou. Byenvini nan Ayiti, la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo k ap rete. Mezanmi, pèp ayisyen, sa k ap pase moun a zam konsa nan peyi a? M pa konprann. Ooh nou raple nou dènyeman se te lapolis, se te lapolis ki tap tire partè! E pa konsa, leve yi pi wo, ou raple w videyo sa, gad avè m. Se manke touye moun nan foul la wi. Ok, sa se youn. Enben kounya la, se ajan bsap yo pèp ayisyen. Non, bagay la di. Gade video sa ansanm avè m nan. Donk, yon sòlda k tonbe epi yo pral antere sòlda a, yon jan sòlda yo alinye, donk nou konnen dabitid lè yon sòlda tonbe, gen twa katouch ki sipoze tire. Too! Too! Too! Souvan se 3 sòlda oubyen 5 sòlda k konn kanpe, sa pral depan de grad sòlda k tonbe a pèp ayisyen. Donk, lè y ap tire, tout fèt an menm tan. Donk, se sa ki paramilitè. Donk, mouvman yo fèt ansanm e an menm tan. Si gen yon kout katouch k ap tire, Nou tout ap brake ansanm epi l sipoze pati ansanm. Baww! Kounye a la, nou prale nan antèman Bsap la pou n wè kòman yo t ap salye depa sòlda sa a ki tonbe. An nou suiv ansanm. Kote feu a? Katouch la chape nèg. Peyi sa pou m pa ta renmen l pèp ayisyen non m trò renmen peyi m eeyy I love my country se trò cool se trò cool. Gade imaj sa. Sitou lè ga ayisyen la. Ou ka wè yo tout. Gade nou poste la yo ap bwè youn pa rekonèt lòt. Youn pa rekonèt lòt. Youn pa konn lòt. E youn ka madanm lòt la a tou. E nan peyi dayiti ou yon bagay konsa. Yon gwoup nèg, bwason atè, yo ap pale. Wè sa m di w la yo ap bay blag, yo ap bay zen. y ap rakonte match, yo ap bwè youn pa rekonèt lòt. Bon dènyeman gon bagay ki rive yon zanmi m, misye se gwo fanatik Messi, se pa fanatik Paris Saint Germain tou, mennaj li mennen l al vizite paran l, donk y al fè konesans pèp ayisyen. Lè l rive nan zòn bò lakay fi a epi fin salye manman an epi papa te deyò bagay sa yo te gon diskisyon match ki tap fèt misye soti ale al nan diskisyon nan fè diskisyon foutbòl diskisyon foutbòl diskisyon foutbòl eeeeeey misye pete batay deyò a i bay papa fanm nan 2 souflèt. Se lè batay pete moun ap separe e lè sa l pral konnen se papa fanm nan l bay 2 souflèt nan dosye diskisyon Messi Cristiano Ronaldo. Mesye fò nou pridan ok. Antouka janm toujou renmen di l Ayiti dictature la pelle des antilles Ayiti demokrasi la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete ki viv ravè ra ki bra kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap suiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale, m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, non pa m se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo. Orevwa, a la pwochèn.